Mezanmi mezanmi mezanmi gadon sezisman medam e mesye fanatik zanmi kopatriyòt TV lakay Haïti.com yo ankò yn fwa nou kontan rejwenn ou e nou kontan prezan avèk yon nouvèl video ke nou pote pou ou la a e sou tout sa kap pase nan pey Dayiti e pa bliye jodi an se samdi vwala e se wikend tout moun pran plezi nou men sitou anpil prudans se vrèman enpòtan gwo nouvèl ke nou pote pou ou la anndan video sa n konnen gen moun ki pral voye pye gen moun ki pral fache gen moun ki pral joure Ebyen, travay nou se enfòme w, travay nou se pote tout aktyalite pou ou ke se swa an Ayiti ak rès mond lan, pa ezite tape tvlakayhaiti.com epi rete la. Ebyen, Komisè Muscadin sè jou si k ap frape trè fò la a, e jodi a l mete anba kòd 2 lòt prezime bandi, ebyen li te kwaze nan yon bis ki pral Miragwàn. Ebyen komisè a mete towo sa yo anba kòd pou kwen ap pale la a nèg sa yo nan men komisè Muscadin. Bon lòt nouvèl ki pral etonew ki pral fè w sezi e ki pral fè w joure tou anba video sa a ebyen se yon sitwayen ki li menm gen tout dosye komisè Muscadin m pa konnen si se manti oubyen si se verite sitwayen an ap bay ebyen misye vini ak tout dosye yo la e lap lage yo yonn pa yonn ou pral sezi tande Enben kòman komisè Muscadin selon sitwayen sa a enben ta genyen lyezon ak ti lapli epi donk je nèf an fanmi e ale manyen tout manyen yonn selon li menm ebyen gen yon voice ki tap sikile e nan voice sa a se te vwa komisè Muscadin ak vwa ti lapli ki te ladan selon sitwayen an enben kote nèg yo tap pale koze yo e voice la pran lari. Lòt nouvèl tou ki nou pote pou ou se sou menm dosye Muscadin an, anben sedwayen an fè konnen genyen baz G9 nan Miragwàn e komisè Muscadin konnen trè trè trè byen e l pa fouti mare yon sòlda ki sòti nan baz G9, komisè Muscadin pap janm fè sa menm si l ta arete l men l pap touye l men quand il s'agit de sòlda yon lòt baz, enben Komisè Muscadin san pitye, selon li menm. E nou wè komisè Muscadin ki te mete anba kòd chèf gang Kendy, e sou telefòn Kendy l te jwenn nimewo divès gwo chabrak nan peyi a, jiska mentenan komisè a pa janm di ki nimewo gwo chabrak, ki non gwo chabrak sa yo l te jwenn sou telefòn Kendy a. Enben, selon sitwayen sa a, Kendy sa k fè komisè Muscadin pa touye misye san moun pa konnen, e se ta paske misye se sòlda G9 E se solda e dok e menm neg phtk yo. Selon li menm. El ta menm fè kwè komisè Muscadin se kokot ak figaro ak phtk el menm pale tou konsènan e ansyen senatè Hervé Fourcand ki entènasyonal la e sanksyone li pou dosye drog ak e blanchiman lajan nan peyi dayiti kap finanse gang. Enben selon sitwayen sa a toujou, komisè Muscadin se Hervé Fourcand ki te mete l kòm komisè gouvènman nan depatman Nip la. Antouka, nou pral envite w gen detay, rete sou videyo a jiskaske l fini paske misye gen koze l met deyò donk pa bezwen di, se ou k pou tande ak 2 zòrèy ou, wa kite kòmantè w anba videyo a pou di nou kisa w panse e ki kote tou wap gade videyo sa a. Se la ki gen zam ilegal. Men sòdi a grav wi papa. On pakèt on pakèt avoka ki gen zam ki gen zam sou yo on pakèt jij ki gen zam sou yo kote yo jwenn zam sa yo. Mph men wi men tan tan tan tan tande sa w di a grav wi ou di gen avoka ki nan ki ki gen zam ilegal nan men yo alò si m konprann zam sa yo ta soti nan men komisè a? Wi Bon men menm mwen menm menm mwen menm menm m gon m gon m gen yon avoka ki zanmi m m gon avoka ki zanmi m li di m pou jwe kòm yon souwaf kòm yon souwaf nan yon dosye bato ki jan m ka fè pou ki jan mwen ka fè pou m ta pouse dosye sa m di o mwen pa nan dosye sa yo li di m si m ta gen moun nan Miami si m ta gen moun nan Miami m ta fè l voye l mwen ki jan w ka ede m nan sa m di a l difisil anpil paske aktyèlman la a pi to w bon nan tout dosye ou moun yo pa retou a yon zam wi. Zam nan, son dosye ki danje aktyèman la, e pa e zam nan e moun li vin touye isi wi. Sa vle ke, sa vle ke zam, zam ou lan di w ke lap tcheke Muscadin? E kounye a l di m, kounye a, li di, oh, bon, map tcheke CG a, map tcheke CG a paske misye te di m, misye te di m lap banm youn, lap fasilite m youn. Li pa di m lap vann m youn, lap fasilite m youn. Ki lwa fè manti ki di tou ou rayi Muscadin alò moun kap pale yo dèfwa anpil ladan yo pa konn Muscadin men kisa wap di moun sa yo ki pa konn Muscadin ou menm ou rekonèt misye trè byen. Moun yo konn Muscadin, moun yo konn Muscadin. Sa w konnen Muscadin li menm, li gen moun li tou anba pòs la. Non men, tande, yon moun ki Mira, yon moun ki Okay, yon moun ki Okap, ki Pòtoprens, ki Gonayiv pa egzanp, pa konn Muscadin. Yo ka tande y ap pale de Muscadin pa egzanp. Moun nan ka deside renmen Muscadin men li pa konn, li pa konn Muscadin. Mentnan, ou menm, kis w ap di moun sa yo? Dodo bandi menm ou menm ki la ap di a touyel paske se bandi epa li t manje anpil moun ou konprann. Ok m nou tout tap tande yon vwa m salye tou Eugene Bois vye frè mwen m tap tande yon vokal yon lè Muscadin tap pale a yon sitwayen ou te tandel tou vokal sa. Jude vwa non m pa tande l. On vokal, on vokal, on vokal, on vokal ki tap pale Muscadin tap pale nan vokal la tou e ki tap pale avèk on moun ki tap di sa se zam se si la ba e misye konnen de petèt pouvwa e ou eske ou tande. Aww sa lè lè ae sa e voice e Muscadin avè komandan an Chris la a Chris la lè l tap pale de de komisè Richemond an. Hein Chris la se Chris la ou di Chris la. Ou konprann? Pase e lè misye a tap pale, misye a tap pale avè misye li te voice a li pran lari, li di non euh ou konnen ke nou menm se pitit pouvwa nou ye, Kris la se e Richmond son adopte li, Richmond son adopte li, ou konprann se nou ki pitit pouvwa atè ou pral tande Richmond di w konsa ke nou te gen M 50, M 70, M sesi, M selà ba. Oh! Li di, se konnen se frè nou wi, se frè nou ye. Se frè nou ye, menm papa nou ye, men nou pa pitit adoptif. Se pitit, se PK Richemond se adopte li ye. Men, èske w pa pè Muscadin pa egzanp, jan w ap pale la a, puiske misye kraze kay ou, pran 4 mil ewo pou kraze kay ou, etsetera, ou pa pè pou l arete w oubyen touye w? Non li ka li ka li pap li pap jwenn retou m paske m pa dòmi Miragwàn m pa dòmi Miragwàn e Miragwàn m al la Miragwàn lajounen e m pap fè kote tou m pap fè kote tou pou kont mwen tou li ka touye m paske nenpòt lè moun nan ka touye w ou konn sa m vle ou li ka touye w ou konprann e arete m lap arete m lap arete m lap libere m dayè m pa jwe moman m pa jwe moman li fè m bagay ki fè m mal li fè m mal m pale l. Li fèm mal men tout sam di yo se verite tou m pa gen dwa m di bay manti pou mwen gen dwa fanatik misye ou dim bay manti men m pa bay manti men foto kay la la tout moun wap desann sou belè dezyèm polis kouche wap wè kay la sou men dwat men m gen dosye yo la dokiman yo nan menm tout afèm nan menm. Humm humm humm bon sa vle di ou pa nan manti ou pa nan manti se verite. Non, non men m wè wè sou sou gwoup app a lè m tap pale yè swa avèk de twa zanmi yo te kòmanse ap voye moute jou de jou menm yo lè m voye papi wal voup voup m di oh ap ayisyen ti misye vre ayè pa manti wap di m pa gen rezon m bay manti chak nèg kreye fason pal poul fè kòb men demen nan anmède w menm fò nèg a jwenn ou menm si se pat ap nou ki mele m nan te fè sa lap fè a se fason nèg a kreye poul fè kòb li bay moun presyon fè moun pè fè tout moun kouri li menm poul parèt poul fè sa lap fè a ou kitel. Uhmm uhmm men eske eske ou pa ou pa jwenn kèk zanmi pou pale a misye pou di Muscadin sa lap fè a pa bon kraze kay ou pran lajan ou pa jwenn pèsòn? Muscadin konnen Muscadin konnen byen bon pase gen otorite nan vil la ki gen anpil otorite nan vil la ki zanmi misye ki konn dosye kay la byen ki konn dosye kay la byen byen byen byen byen. Wap gade si wap gade ansyen senatè Denis Cadeau se yon nèg m mèt di w m leve nan men l e zòn nan se la se la Denis Cadeau fè tout bagay li nèt manman l frè l li konn sa byen e l gen bèl relasyon avèk senatè a konprann tout moun anpil tout moun yo konnen e tout tout menm nèg nan lajistis yo konnen l menm avoka avoka ki kont anfas m lan avoka rele Frantz. Fran avoue mèt Fran Sorel avoka son ti moune devanm avoka se ti moune liye devanm gon gran frè avoka ki se kondisip ki se kondisip mwen e avoka konnen byen mwen konnen gen nèg lap fè job la li se kob la ki enteresel li pa wè li pa wè verite a avoka mèt Fran Sorel li konn dosye a byen manmanl papal sezi de dosye a frè mèt Sorel di bouchon men nèg la se avoka liye jodia gen dwa pou ou demen l pou yon lòt Kite a m di non men fò misye konnen tou sa lap fè a pa bon li konnen kay la se kay grann mwen m we kite pou matant mwen li konnen sa tou. Humm tande byen e eske ou ta sispèk miragwàn gen kèk reprezantan G9 kòm nèg dèyè w ye? e kèk gwo bandi ki ta lye a Jenèf. Non, m pa konnen. M pa konnen gwo bandi ki ta lye a Jenèf. Di m non, kisa ki fè pa egzanp Muscadin gen de moun li arete li touye, genyen li pa arete li pa touye, genyen li arete li pa touye. Sa k fè sa? A bon ou konnen sa k fè sa? Tout pawòl mwen menm, daprè sa ki di yo, nou ka di depi se nèg Jenèf, depi se nèg Jenèf li pa bandi pou Muscadin. Nèg ki bandi pou Muscadin se nèg Ti Lapli, nèg Izo, Nèg izo ki bandi pou misye. Aprè sa, ka gen nèg ki bandi pou l ankò. L gen dwa fè sou moutay li, l arete nèg la, men l p ap touye l. Depi l pa touye l, nèg la konnen se nan pati pa l la l ye. Non, men sa ka rive si l wè l pa inosan, si l wè l pa koupab tou, li pou oblije touye l. A, depi w pa nan pati pa misye a, l ap touye w. Epi aprè l di w pa poze kesyon. Depi l fin di w pa poze kesyon. Èske Ève Foukan se alye Muscadin? Oh Herve Fougran ale mizè se phtk menm jan a Miskaden epi se Herve Fougran daprè sak di ki mete Miskaden anba la menm si lap plede sou rezo sal li pa vre men se Herve Fougran ki bòs Miskaden. Oh! Ou su sa w di a? Tout moun konnen l. Tout moun konnen se Herve Fougran ki mete Miskaden anba la. Map di w bagay, ou konn ki pi, map di w ki pi pwoblèm Ayisyen genyen? Ayisyen anpil ladan yo gen tèt poul e m pap pale de kèk fanatik mwen la non map pale de fanatik map pale de moun tèt poul yo ou gon Muscadin ki se bon zanmi Hervé Foucan ou wè Ayiti N ap rive yon degre, se bandi k ap medsen, bandi k ap polisye, bandi k ap pwofesè, bandi k ap avoka, bandi k ap jounalis. M pral di w rezon an. E w wè pèp ayisyen, s on pèp Moun pat janm dwe goumen pou yo. E m pral ba w vrè rezon an. Pèp ayisyen w wè la. Menm si w wè ayisyen t ap manje lafyant, se ou te kite l manje lafyant lan. Pou kont li. M pral di w rezon an. Etazini sanksyone Hervé Fourcand kòm moun ki nan move zafè. Hervé Fourcand nan lis moun yo sanksyone. M pral montre w kot Ayisyen pa bon moun wi. Jén bwa. M pral montre w Caril Jeanty kot ayisyen pa bon moun. Yo sanksyone Hervé Fourcand kòm moun ki nan move zafè, ki nan mouvman bagay dwòg, ki nan mouvman bandi. La a, li atè la okay. Men vwala, Ou gon komisè gouvènman Miragwàn ki se bra dwat Hervé Foucand. Menm moun sa a yo sanksyone k nan poud la, ki nan gang nan. E dezyèm bagay, nou souvan di ki kontribye nan kraze peyi a, Hervé Foucand. Men vwala, w ap bat bravo pou on komisè gouvènman k ap touye on ti bandi a sapat. Vwala, gen yon lòt gwo gwo bandi l ap bwè te avè l. Wi Ayisyen, wi Ayisyen an verite lafyant pou n ta manje. Anpil Ayisyen m ban nou garanti, te m di majorite Ayisyen an oubyen swadizan, se lafyant pou n ta manje. E peyi Dayiti Li pap janm soti kote li la paske kesyon klan an sa rèd anpil kesyon klan an sa rèd anpil nap bat bravo pou Muscadin kap touye yon ti bandi men vwala Yo sanksyone Hervé Fourcand kòm moun ki nan dwòg e pandansetan li se bra dwat Muscadin. Epi, de retou, w ap di m Muscadin se bon moun. Sa k dwòl nan kesyon an, menm moun k ap bat bravo pou Muscadin k ap fè bon travay la, e se menm moun.